Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nap tann vwa depi maten, men ekoute, nou ap regle yon seri de bagay la, donk se sak fè nou te yon ti jan absan sou chanèl la. Nap salye tout moun ki aletranje. Sila yo ki an Ayiti, tchenbe rèd pa moli. Jodi a se ki jou? Nou konnen deja. E nap swete tout moun yon bon peryòd paskal. Sitou nan peyi Dayiti, ben nou konnen bagay yo pa bon ditou. Men nap tchenbe rèd pa moli. Ale se pati pou votre emisyon. Nap kòmanse dabò avèk yon voice note. Voice note ki sòti pa bò kote yon prizonye nan kwadèboukè. Prizonye sa li menm li ekwe nan prizon kwadèboukè a. E li fè yon revelasyon. M vle nou tande ansanm avèk mwen. Doktè, m ap mande w pou pase mesaj sa pou mwen, e, e sesi trè enpòtan, paske nan sitiyasyon kote nou ye an, e, apre Bondye nan syèl la, avèk entèvansyon moun ki gen bon volonte Bondye pale nan kè yo, E mèt di w konsa nou livre a la mèsi de tou. E nòmalman 31 desanm 2021 an ki sot pase a, e te gon tantativ evazyon ki te fèt nan prizon sivil Kwadèboukè a kote e pa t gen vrèman gen pa t vrèman gen yon grenn prizonye ki te soti. Men te gen plis ke yon ventèn ki pèdi lavi yo lè chèf yo vin rantre yo rekipere prizon an. Depi e moun yo jwenn sou lakou a yo tiye yo. Yo te ba yo bal nan tèt. Yo te menm arive vin nan selil yo pran yon eleman ki rele Damas nan selil li epi yo tire l tou. Alò, sa ki vin fè sifas la kounye a la se paske depi pandan tout semèn yo, depi apre premye janvye a, pa gen pèsonn, yo pa janm mete nou deyò. Swa pou n al benyen, pou n al nan rekreyasyon, pou n al pran dlo, kèlkonk yon bagay konsa. Se dèyè bawo a nou rete. Yo vin fè plen ti gangrenn galon pou nou, vin mete devan selil la, nèg ki nan dispansè, moun ki nan kuizin. Alò sa k vin rete, vin rantre an liyn de kont, men nou toujou wè gen biyay ki vini avèk gwo zam nan men. Zam nèf nan men. Men dènyèman la a, ka vin anpire. E mesye yo vin ansanm avèk chajè ki tepe, paske nòmalman si tout fwa wap vini nan yon fon entèvansyon anndan yon sistèm karseral, kote ki gen prizonye ki pa gen anyen nan men yo, m panse sa ki ta sipoze nan men w, se ta zam ki gen bal kawotchou epi gaz lakrimojèn, nèg yo vin ansanm avèk yon seri de gwo galil, yo nòmalman lapolis la gen 2 zam li bay. Pou yon moun, pou polis yo ta genyen, genyen ki gen jiska 3 sou yo. Ou konprann? Se zam nou pa konn wè ki konn nan men polisye. E yon seri de moun tou ki kagoule, nou pa konn abitye wè fòm moun sa yo. Bon brèf, e men nou vin aprann ke se pou se nan lojik pou elimine Dimitri Herard men pa menm okazyon an, y ap pwofite fè yon masak pou yo ka jistifye lakoz. Gen yon eleman ki sou radyo ki fè mesaj la pase pou nou. Gen yon seri de mèsenè, m te ka di sa konsa, oubyen yon seri de gang Ozetazini ki soti presizeman nan eta Florid. Bon presizeman nan Miyami, yo rele zo pa m ki vini. Yo desann nan otèl Le Mont-Sel, yo desann nan otèl Le Plaza, sou Channmas la. E genyen tou, se moun ki ta, e pa machin alò, machin ki t al dèyè yo nan, nan, nan èpòt lan, se te yon machin ofisyèl. Machin OF 40, 4 konsan, konbyen konsa. Pa fin raplem. E yo mete yo gen yon milyon dola nan men yo pou yo antre pou yo vin tiye Dimitri Herard yon fason pou ka fè kouvèti pou kèk dosye. Men nan okazyon sa yo fè yon jan yo pa janm ba nou manje. Yo pa janm ba nou manje a lè, yo ba nou manje chak 24 è dtan. Alò chak 5 è nan aprè midi yon sèl repa pa jou. E pi yon ti tak dlo yon fason pou nou ka revòlte lè nou revòlte. Pou yo ka di nou tal fè tentative pou nou kraze prizon. E pi aprè sa pou yo ka ouvè bal sou nou e pa menm okazyon pou yo ka fiziye Dimitri Herard. Alò doktè nap mande w pou fè mesaj la pase pou nou e ke Bondye beni w e priye pou nou moun ki ka fè entèvansyon o nivo anbasad yo nan dwa de lòm entènasyonal gade pou n wè kòman n ka fè pou nou priye pou nou tou paske nòmalman Bondye o desi de tou mèsi. Revelasyon sa oubyen temwanyaj sila a sa bay kè sote paske ekoute. Mwen menm nou konnen m toujou la jisteman pou m kapab konseye nou. Nan sa n ap viv la jounen jodi a la a, m pa mande ankenn jèn pou al fè move aksyon, pou antre nan yon seri de bagay wong, de manyè aske pou ke ebyen w al fè fas ak prizon. Paske lè ou fè fas ak prizon, men sa k ka pase. Jounen jodi a la a, ou wè de prizonye ki yo menm, ebyen yo nan sitiyasyon difisil. Se enkyetid total, se lapè ble, paske Yo di ke, ben ekoute, yo pral pran pretèks, yon seri de bagay ki pral fèt nan prizon an, yo pral maltrete prizonye yo, yo pap ba yo manje a lè, yon mannyè pou yo kapab revandike, epi imedyatman revandikasyon, donk n ap pran pretèks ke se, n ta kapab di, yon tantativ demeut, e la, anpil kout bal pral pete, e moun yo bezwen an, y ap pran. Men sa vle di ke, si gen yon moun ki nan prizon, Yo ta vle pase l a lenfinitif, ebyen, nou wè anpil lòt moun ka mouri. Nou wè sa k te pase lè tantativ devajyon, alò lè evazyon pou te kapab mete Anèl Jozèf deyò, men nou wè konbyen prizonye ki te mouri annapre. Donk sa vle di ke bagay la grav, donk mesye yo la a mande pou Moun menm priye pou yo pou ke bagay sa pa rive paske imedyatman ke li rive moun yo fikse a ebyen sil pral mouri ebyen li ap tonbe ak anpil lòt moun tèt chaje o nivo de la prizon sivil de la kwa de bouke m sonje nan kwè nan kòmansman desanm nan oubyen nan mitan mwa desanm nan te gen yon tantativ konsa donk la polis te gentan repran kontwòl sitiyasyon an men jounen jodi a la m ta kapab di se pa la polis ki ap chache koupe kou Ak yon rumeur konsa, se pa lapolis ki ap antisipe sou, m ta kapab di yon demach konsa, men se prizonye yo ki estime ke lavi yo an danje, yo rele sekou. E lè sa a, m ta kapab di yo fè apèl ak kominote entènasyonal la. Dwa moun nan peyi Dayiti, jounalis nan peyi Dayiti, kominote entènasyonal, moun k ap defann dwa moun sou plan entènasyonal la tou pou kapab tande kri yo paske genyen malè ki pandje sou tèt prizonye sa yo. Bon euh tande non dènyeman m te pale nou de yon rara Hum yon nèg ki mouri nan yon bann rara 2 bann rara k rankontre epi sa w tande a la lòbèy pete manchèt rale gen youn yo kraze tèt li nèt ak kout manchèt On a la photo mais on a une petite video euh kote rara sa yo t ap pyafe men nou pa gen kote yo t ap rache sitwayen sa a ak kout manchèt. Pa kouri mesye Ebyen fòn di nou ke malfektè tout kote. Menm lè w wè nèg la gon bann rara l sòti nan lari l ap danse depi l kwaze avèk yon lòt bann rara ebyen m ta kapab di anpil kout poud ap voye. Pou moun ki nan zòn boukan kare petèt nan zòn pouye nou kapab. Sonje yon bagay konsa, te gen yon bann ki te sòti nan mòn, epi l rankontre avèk yon bann pou aga. Aga sa se yon gwo ougan wi. Misye pa malfektè non, paske si w al lakay misye pou w touye moun, li di w li menm li pa la pou l touye moun, li la pou l fè byen. Si w gen yon bagay ki p ap mache, ou vin gen yon chans, ebyen l ap di w m ap fè l mache pou w. Men, si se pou touye yon moun, je sui dezole li pa nan bagay konsa. Bon, misye pa la ankò, e m te leve tou pre kay misye. Ebyen fòm di nou ke bann rara sa rive epi bann rara misye a ap pyafe tou epi lèm gade m wè m wè bann rara misye a prèske pèdi batay e lè ou kite yon lòt bann antoure w yo ka touye w a kout poud epi tout moun nan bann sa se zonbi. Yon ti tan aprè lèm gade m wè misye pèd sou yon gwo chwal gri. Alò pou moun ki pa konn vokabilè chwal la se cheval. Epi misye kanpe epi sa w tande a la a tout lòt nèg ki t ap soufle kone, piston nan lòt bann nan bat tanbou nèg sa yo ap dòmi. Sa vle di gen bagay anba syèl ble a. Men ekoute nèg yo menm se bagay malfektè y ap regle. Ebyen batay pete se konsa yo kraze tèt sitwayen sila. Bon! Nou prale an Repiblik Dominikèn pou n esplike yon sitiyasyon. Ekoute, gen yon zòn ki rele Duarte. Duarte a se an Repiblik Dominikèn. Tande, mesaj sa m ap voye l pou anpil Ayisyen. Gen yon pakèt Ayisyen, depi lè nèg a fèt, afè move zafè a, l pap kite l menm. Pa gen bagay konsa. E nèg yo kwè nan move zafè yo, gen nèg yo voye tounen, y al kave kò yo la bò fwontyè a. Epi yo fè yon sèl avèk dominiken sa w tande a la se ayisyen sa yo ki inisye dominiken nan vòlè men kisa yo fè nèg sa yo gon seri de machin ki sou plas donk ou menm ki travèse fwontyè lan epi yo di w ke atansyon fèt atansyon moute machin sa a pou kapab plis an sekirite imedyatman ke ou moute machin nan ebyen se la w pran. Nèg sa yo, y ap derape machin nan ak yon vitès menm anmwe w pa p gen tan rele. Epi y ap rive avèk ou yon kote, nou raje, si w wè yo fouye w, yo voye w tounen, ou mèt di Bondye mèsi. Paske nèg sa yo se malfektè yo ye. Nou tande sa Ayisyen ap fè nan peyi moun yo. Dènyeman la m gen yon zanmi m ki al achte sou fwontyè lan. gon bagay konsa ki rive l se yon fi donk ou imajine w kantite presyon ki sou do fi sa paske moun nan pati l kite pitit li ap dòmi li pa menm di pitit li orevwa epi pou yo ta touye l paske yo fè l menas ke y ap touye l fi a di yo mèt pran tou sa l genyen ba l chans donk ou imajine w yo pran tou sa fi a te genyen se yon lòt ayisyen e yon fi ki ap travay tou pre a nan studio epi ki bay fi a kòb pou kapab retounen nan pòtoprens. Gen anpil lòt bagay konsa ki rive. M kwè gen yon sitwayen ki an Repiblik Dominikèn ki voye yon videyo pou mwen. Fò n di ke RL Pod la li menm li tout kote. Ebyen fi sa li menm pèdi paspò li. E Ayisyen mafya sa yo ansanm avèk Dominiken yo mete ansanm yo pran paspò. Ok m wè foto viza ameriken an. Donk aparaman se yon moun ki te ka al achte epi yo fouye l yo pran paspò l. Epi mesye sa yo rankontre avèk yon lòt ayisyen yo mande l si l pap achte paspò. Misye li menm ki konn konsekans lè yon moun depanse pil kòb ou fè paspò w al pèdi tan w al mande viza ebyen li achte paspò sa pou yon ti kal monnen. Men li te vle fè mesaj la pase sou Facebook. Men ekoute il a peur pou moun pa di ke se li menm ki pran paspò la. Lè li rele mwen yè swa pou eksplike m pwoblèm nan, m di ben ekoute, voye foto yo ban mwen epi mwen menm m ap fè mesaj la pase. Donk, Luiche Kwadolina, paspò w la, m pa di l nan men m non, men w ap antre an kontak avèk ekip RL-prod la nan 33 26 64 20, imedyatman w rantre an kontak avèk nou, nou kapab mete w an kontak avèk moun sa paske s on sèvis li rann ou. Obyen, nou kapab fè l mete paspò a nan yon anvlòp, yon sòt de koli, ebyen l kapab voye l ba nou an Ayiti epi ou menm ou kapab rete an kontak avèk nou pou nou kapab fè w jwenn paspò a. Aparaman gen yon tip yo te fouye tou, men misye li menm se pou egare paske Yo vin la depi a 3 zè dip maten, 4 zè dip maten, kou l pral fè 6 zè yo bay. A ki lè, a ki lè sa pase, a ki la yo fè yo? A ki lè yo, a vè ki lè, vè ki lè tanke mwen sou menn si e 6 zè, si e 7 è ou byen. Lè w wè dominiken ap pran ayisyen, voye yo tounen pa pil e pa pakèt, maltrete yo, ou konprann dèfwa yo pa gen rezon? Imajine w on nèg ou rive nan peyi moun yo, olye pou w al leve bout blòk, pou w al chache travay pou w fè, Ou rete nan lari an, ou pa gen lòt bagay ki moute nan tèt ou, vòlè. Mete ansanm avèk lòt dominiken mafya, epi pou al vòlè. Fò m di nou byen mesye, gen kou k ap prepare pou nou. Nou mèt tann. M panse ke Leta ayisyen dwe fè yon sèl avèk otorite dominikèn yo pou kapab mennen yon ankèt. Paske si Leta ayisyen ap kite peyi l gate, m pa kwè Leta dominiken ap kite peyi l gate. Donk zòn Dwalte a, Yo mèt al fon pase men la. E ou wè depi yo arete pi fò ayisyen sa yo k nan lòbèy la, tout bagay ap frèt. Paske se yo menm kap rabat lòt ayisyen. M ta kapab di nèg sa yo se de rabatè, de volè. Sa vle di yo kap sène w pou al di w a men ki kote pou fè epi depi ou fè wout sa a, yo pran w. Nou mèt poze mesye e leta ayisyen pap ka rive sou nou. Men leta dominiken ap pran nou, y ap mete nou nan prizon paske ou tande konbyen ayisyen ki yo menm nan prizon lotbò a la. Bon! Fò n di ke aprè Dye ki desid, gon lòt machin ki tonbe wi la men sa se pase o nivo de zòn Kanj e gen anviwon yon dizèn blese e madan Sara sitou paske lè n ap gade nan videyo a la nou wè gen anpil sak ki atè a. N ap eseye mete videyo a men de tout manyè si li genyen dezagreman ladan l. Nou pap ka fin gade tout video a paske se nan moman nap anrejistre emisyon sa yo apèn voye video sa pou nou. Ekoute, yè, Nan kad emisyon ke nou te fè, kwè nou te pale sou dosye sa. Men m vle ke pou dosye sa li kapab touche yon maksimòm de pèsòn. Wè, paske lè w ap tande ti fi sa k ap plenyen pou manman l ki pase plizyè ane nan lapolis, li pèdi lavi l, jounen jodi a menm antèman l pa ka fèt. E Frantzelbe, m kwè w tande mesaj sa. Ti pitit sa a bay nimewo telefòn li. M pa kwè se ap yon glwa, yon onè pou lapolis, e patikilyèman ou menm ki se chèf polis lan, pou ta tande yon moun pase plizyè ane nan lapolis, paske m kwè li te sòti depi nan premye kowòt. polisye yo epi jounen jodi a la pou l ta mouri epi se kèt pou pitit li ta ap fè e timoun sa son timoun jan m ap tande l la k poko gen 18 an donk manman te tout pou li jounen jodi a la m panse ke lapolis dwa fè kèlke choz pou l antre an kontak ak ti pitit sa e pou asire fineray manman li epi apre soutni fanmi an menm lè se pap pou 1 an men nou ta kapab soutni fanmi sa pou kèlke mwa. Ann tande mesaj sa ankò. Bonsoir! Mwen salye nou e mwen espere ke nou tout anfòm gras a Dye. Mwen se Toussaint Gabriel Ketchina, pitit fi enspektè Bolivar Betty, ki soti nan nevyèm pwomosyon pnh lan an 1995 jiska dènye soupir li jou Kite, mèkredi 6 avril 2022, a 7 è PM. Mwen fè Voice sa pou m solisite èd chak moun ki gen posibilite e bòn fwa, paske mwen nan difikilte pou m fè antèman manmi m. Kadav li deja gate ak bay movèz odè. Anplis, m pa gen kote pou m abite avèk ti frè mwen, ni grann mwen. Kay lan bout, m pa gen manyen pou m peye, m pap travay, se manmi m ki te an chaj de tout fanmi an. Donk, sa t ap fè m byen anpil si nou ta konte kontre mete men ban mwen bay piti pa chich. Merci d'avance paske nap edem antere manmim si gen moun kap viv a letranje ki vle edem men numéro téléphone mwen pou nou jwenn mwen se 33 68 60 43 si nou vle fè yon transfert par western ou byen par cam